Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se dimanch 26 fevriye 2023 gen anpil ti dosye nou vin pote ba ou la deja trè bon dimanch an notre konpayi e trè bon semèn pwiske 1 jou aprè se sra lendi map komanse avèk enfòmasyon si la pwiske yè enfòmasyon sa tonbe men ekoute mwen m toujou renmen pran tan poum bay enfòmasyon Men eske nou konnen m fon tès yè sou kesyon mikaten morvan nan frè morvan nan yo arete tande byen m jwenn anpil reyaksyon e m jwenn anpil kòmantè m dakò ak kòmantè nou yo m dakò ak reyaksyon nou yo paske sa te vini nan tèt mwen pou m te pale konsa men li pat vini m a lespri tou lè yon moun anfas m pa konnen Morvan ou byen Teriel, Telus kwa, epi lè moun sa gon fanmi l ki gon demele avèk lajistis epi nèg sa yo kalonnen sou fanmi an tou a konprann byen wi paske gen anpil moun nan kòmantè yo ki evoke dosye Napoléon sa vle di si Morvan ou byen TT ta gen pwoblèm ak yon moun epi yo arete yon frè moun nan ou byen yon sè moun nan nan sa k pa sa Sa vle di nèg sa ap monte pou yo dekale moun nan. Kòm kwa se vòlè, se ras, se bagay. Kounye a dezyèm bagay m anvi di, menm jis di sa pou Morvan. Kèlke swa nèg ou wè ki prale nan eleksyon nan peyi Dayiti, fò l gen twa bagay. E l ap ladan yo kanmenm. Mistik, lajan, zam. Sa vle di pa gen ankenn nèg ki deside al fè eleksyon pou pa gen bagay sa yo nan men yo. Petèt ke Mikaten te ka gen mwens zam. Petèt ke li te ka pa t gen anpil kòb. Eske nou konprann? Paske depi w gen sa yo, w ap pase. Mwen menm sèl sa m vle nou konprann. Paske chak moun kapab gen rezon yo wi. Paske mwen menm, si m nan pwoblèm avèk yon nèg, yo arete yon pwòch ou, m pa pral gen pou m kalonnen sou ou Paske la responsabilité li personnel. Ou pa konprann sa m di w la. Moun nan vòlè se li k vòlè. M te vle fè ti pwen sa a a tèl pwen pou m di nou ke Frèch zanmi m li toujou ap tire zòrèy mwen pou di ekoute ou pa t bezwen nan fè kòmantè sa paske On nèg vòlè li vòlè, on nèg son eskwo li eskwo. Paske nèg sa yo menm depi gon fanmi moun ki gon pwoblèm, yo deklannche. M ap tou pote mesaj sa, ti konsèy sa pou Morvan, pou TT. Si nou gon pwoblèm ak yon nèg, epi nèg la gon fanmi l ki nan yon bagay kèlkonk, pa deplwaye sou nèg la. Paske chak moun gen lougawou nan fanmi yo. Chak moun gen vòlè nan fanmi yo. Chak moun gen asasen nan fanmi yo. Pa egzanp, m kapab vini talè pou m di sa m panse de yon dosye TT evoke. Dosye ti gason atis Plake a wi. La mwen m gen enpresyon ke TT yon ti jan dezoryante nan kòmantè li fè sou kesyon sila. Paske gen yon bagay pou n konprann. M ap jis pran yon egzanp avè nou. Tony Mix al jwe nan Vilaj de Dye. Tout a ete planifye. Lè l vini l di yo se presyon yo te fè sou li. Ok. Kwak misye vin pale pou l kapab defann imaj li, men nou konn sa k pase, pandan l ap pase Matisan, nèg yo di men machin Tony Mix lan, sa pou nou fè chèf Izo? Izo di a, bay misye vag. Se pou m di nou ke Lè yon nèg rete Canada ou rete Etazini wap goumen pou peyi paske se batay wap batay pou peyi pa vre men pandan wap batay pou peyi a gon seri de moun ki reziye yo yo rete nan peyi an fòk ou pa detui yo tou a konprann byen wi fòk ou pa detui yo petèt anpe pli ta na va moute pou n fè ti emisyon sa. Bon! Tande non! Dosye Muscadin! Muscadin fon kou ankò tout kote! Muscadin manyen moun! Paske gen 2 jèn la a! Ah! M pap ba nou manti! Muscadin arete nèg sa yo! Men! Kesyon pou w poze tèt ou, èske nèg sa yo se bon grenn, èske nèg sa yo se move grenn? M pral eksplike nou. Daprè yon kout filè de konfyans, komisè Muscadin rive pran 2 prezime bandi nan Aken e yon lòt blese mòtèlman nan 2 operasyon ekip li t ap mennen jounen samdi a. Tande byen wi mezanmi! Prezime bandi ki mouri an sòti nan baz Vitelòm. Tande byen toujou wi! Li kite Pòtoprens jounen samdi an pou l te al pran swen Jeremi. Malerezman, nan afwontman li pèdi lavi l. Lòt prezime sa yo rele Makenlove Joseph alyas Bèt nan dlo ebyen lòt la se Aimé Johnny alyas Piman chen. Yo jwenn arestasyon yo nan Aken selon enfòmasyon yo. 2 nèg sa yo konn rann lavi moun enposib nan kabarè yo tap tante chans pou ale jeremi mal chans pou yo miskaden pran yo miskaden bravo bon bagay paske se sèl ou menm la nan peyi an ki sanble yon moun kap batay kont bandi an nou bat bravo pou miskaden nou bat bravo. Gon bagay pou n konprann wi. Tande voice nan video a avan paske m te di nou ke ti bout video ki soti sou lòt rezo m pa vle mete yo sou chanèl la. Ki mesaj wap voye bay bandi yo la yo? Map mande bandi yo pou yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi bandi pa long. M pa tande byen. Map mande pou bandi yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi yo pa long. Bon gen nouvèl la. Nèg sa yo soti di kote de Jeremi, maten an mwen entèsepte yo di kote de Aken. Yo soti Kabarè a Jeremi. Ya, ya, nèg sa yo soti Kabarè, nèg yo te pral Jeremi. Se moun Kabarè yo ye, men yo prale Jeremi. Nou entèsepte yo, nou entèsepte yo di kote de Aken. E pou le prezan la nap pran direksyon Miragwàn avèk yo, nou gentan fin entèvyou yo, nou jwenn telefòn yo, nou jwenn anpil done sou yo. Donk nou pral depoze yo nan komisarya de Miragwàn. Ki konsèy wap voye bay e ou di nèg chèf kap bay nèg yo zam nan yo? Di non. Chèf nan ba nèg yo zam. Pou yo sispann ba nèg yo zam. Avè di sispann antre nan geto. Bay zam. Bay. Pou yo sispann bay zam. Pou yo sispann al bay lajan. Imajine ou. Ou wè moun kap bay. Nan gen geto a zam nan. Pitit li, ti fanmi li liv lap ba yo. Lap ba yo liv? Lap ba yo liv. Fin pale. Lap ofri yo zam yo menm. Men lòt lòt lòt lòt yo gen zam lap ba yo. Ok. Menm kel bò zam la menm, menm kon moun pa li ba w zam men li li ba w yon zam bòs la. Li mèt ba w nenpòt yon milyon dola. Li pa may pou li non. Paske li gen tan konn wap mouri. Pitit li liv lap bay. Menm yon moun kap travay lakay li, li pap janm pèmèt li ba li. Lap ba l liv. Pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. Nou gentan fin entèvyouye yo, nou tande yo, e nou chwazi rantre nan komisarya avèk yo. Paske yo voye mesaj ba nèg kap ba nèg yo zam nan, yo voye mesaj tou bay nèg kap kenbe zam yo. Donk nèg yo nan komisarya, nèg yo depi yo reponn kesyon SDPJ, nèg yo nan men lapolis, donk operasyon sa fèt maten an, yo di kote Daken. Aktyèlman la, maten samdi a, nèg yo nan komisarya de Miragwàn. Mèsi. Ki mesaj wap voye bay bandi yo la yo? Map mande bandi yo pou yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi bandi pa long. M pa tande byen. Map mande pou bandi yo sispann pran zam nan men otorite yo paske lavi yo pa long. Ok. Antre adann jodi men lanmò demen. Antre adann jodi men lanmò demen. E kou de prezan la nap pran direksyon Miragwàn avèk yo, nou gentan fin entèvyouye yo, nou jwenn telefòn yo, nou jwenn anpil done sou yo. Donk nou pral depoze yo nan komisarya de Miragwàn. Kisa nou tande? Nèg sa yo yo deja pase ozave e pandan nèg yo pase ozave petèt ke nan pawòl nèg yo t ap di Muscadin, Muscadin pa t byen retni pawòl la. Tande sa m ap di a wi, m konnen nou menm nou gen yon jan n ap fè yon seri de kòmantè tèt anba, petèt ke nan bagay ki te di yo Muscadin pa t byen retni. Kounye a la a tou, èske se piwèt k ap fèt? Paske ban m di nou yon bagay, ou arete yon nèg pandan l ap soti tèl kote pou l ale tèl kote, E pou di ke ou arete l pandan l ap sòti lòt kote a pou l vini kote l t ap ale a. Nèg la ta prale Jeremi, ou di ou arete l pandan l ap sot Jeremi. Li di w ke se Kabarè li sot, li prale Jeremi. Lòt enkoyerans ki genyen, on nèg ki malad ki pral pran swen, epi l tonbe pete bal. Tèt chaje wi la mesye. L ap batay. Bon, petèt ke li pa t vle pou Muscadin pran li vivan. Men se pou m di nou ke Peyi sa a, pou jan m wè n ap fè lwanj pou Muscadin, e mwen m gen anpil bagay li fè m fè lwanj pou li tou, kòm misye t ap jere yon koridò, m ta swete nou voye l sou boulva la. Enben wi! Bay Muscadin chans pou li vini sou boulva la. Voye misye komisè gouvènman Pòtoprens. Pou misye vin bay Izo bwa. Pou misye vin bay Tilapli bwa. Pou misye vin bay tout lòt nèg yo lanmò san jou vitelòm bwa. Wi e sak pou fèt wi. Paske janm wè Muscadin ap travay la la a se sèl nèg sa nan peyi a ki genyen li oblije pase lalwa anba pye pou ka koresponn a bandi. Ebyen ke nou voye l nan boulva a e pou l vini nan boulva pou l ratibwaze gang nan pòtoprens. E sa wi pou nou fè. Mwen menm m gon yon bagay. fòm bay Muscadin yon ti konsèy. Paske bon, yon bagay nap konprann, fòm di non sa byen. Ou wè, lè w fon emisyon anpil moun ap kòmante bagay sa yo, ke misye mouri l fini. Ou konn ap fon emisyon moun mande lanmò pou ou. Men ou wè lè w mouri, menm moun sa yo ap di rest in peace. Gade yon bon ti jounalis wi, yon bon nèg wi, misye mouri. Sa pa gen yon semèn anpil moun deklannche dèdo Mikaben. Yap joure Mikaben. Sitou nan dosye Annie Alerte lan. Joure, joure, joure. Mikaben ba w li tonbe l mouri. Tout moun sa yo k t ap joure a voye senpati. S on peyi dwòl. Se pou m di nou ke Muscadin wè anpil moun di l ap fè bon travay la la. Gon lè k ka rive se menm nèg nan klan l yo k ka manje l. Petèt li ka manje tèt li tou paske gen krim depi w fè yo twòp yo swiv ou wi. Paske on bagay pou n konprann wi. Nan foli. Kòmsi pou fè bon bagay pou moun bat bravo pou li. Muscadin voye anpil tenten tou wi. A ben wi fò nou di sa. Fòk nou aksepte poun di sa. Muscadin voye anpil tenten nan pran pòz pou fè bon bagay. Gon bagay m vle pou Muscadin konnen. Wè si w mouri. Ou mouri pou po je w. Fèt atansyon. Ou wè peyi sa a? Li gon fòm li pran. On sèl moun pa kab goumen avèk dè milye de malfektè. Pandan ke yo nan menm ansanbl avèk ou. A wi, nou nan menm kote, n ap fwote menm kote epi ou konprann ou kapab goumen kont yo. Gen twòp zen ou antre ladan yo twòp Miskaden. Gen zen ou wè, ou oblije gade e ou pa di way. Wi! Tankou bagay kap pase nan leta bagay bay raketè komsi Muscadin pou kont li l konprann li kapab rezoud malfektè e nèg sa yo raketè sa yo e lòt jou la wap gade pou wè sa kap pase lòt bò a la men eske Muscadin pou kont li kapab rezoud sa non m te vle ke pou Muscadin konprann reyalite peyi dayiti. Eske ou ladann wap batay? Men poze tèt ou kesyon sa eske son vrè batay wap mennen oubyen son batay sal wap mennen. Enfòmasyon ki tonbe ta fè konprann gen yon manbre gang Kanaran lapolis touye. Yon sèten de John Peterson Moïse alyas Johnny orijinè komin Lestè ki nan departeman Latibonit manbre aktif daprè lapolis gang. Sila a ki baze nan Rozenbèg dirije pa Patrik ensi koni ki li menm blese nan echanj de tir avèk lapolis samdi 25 fevriye 2023 a, blese mòtèlman. Piterson Moïse te manm gang Kanaran. Lapolis t ap chèche li pou plizyè zak tankou. anlèvman, vòl, detournement kamyon machandiz ak asosyasyon malfetè daprè sa lapolis fè konnen. Nou pral vini nan yon lòt moman pou nou kapab pote plis enfòmasyon ba ou men deja la gen yon ti zen konsènan G9. On n'a pas entendu cette structure parce que son porte-parole ça fait un bail depuis qu'il n'a pas parlé. On sè pa poukwa, men nèg ap fè ti bay yo anba anba la wi paske dènyeman la nèg Tayson yo detounen yon kamyon se joune epi gen lòbèy ki fèt m kwè yè paske nèg yo t al pran yon kamyon machandiz pou Lakouwòn, lapolis te la, lapolis pete bal, gen nèg ki tonbe, ben a notre retour.